Kesyon an mentnan se, repons la se konnen eske pa egzanp lejan ki son sanse sanksyone eske se yo menm ki chèf gang prensipal yo, m pa konnen eske se yo menm ki òganize mouvman dezawa sa a ki genyen nan peyi a, sèt miz an dewout de la nasyon ayisyèn eske se yo menm? Ou byen eske se senpleman ils sont aussi des acteurs? Alò eske pa egzanp sanksyon an se lè w koupe ou koupe e petèt ou fèmen kont moun nan nan bank m pa konnen ou byen w anpeche l vwayaje nan peyi w eske sa se sifizan pou ke nòmalman pou rezoud kataplas pwoblèm mwen gen nan peyi a? Je dis a probleme peyi ya, d'abord, le probleme de Haiti, c'est que, les Haïtiens n'ont pas compris depuis près de 200 ans que c'est chita pour chita ensemble pour construire une nation. C'est-à-dire que c'est vrai, nous entrer dans le Conseil des Nations, mais nous pas entrer dans le Conseil des Nations en tant qu'État-nation. Ça veut dire, nous pas de faire un seul peuple pou n te afronte les difficultés de la construction de l'Etat nation an, nou pa t fè l. Sa vle dire ke dè o lendemain meme de notre indépendance, sa k pral rive avè nou, yo pral e divize nou. Yo pral divize nou an katolik, yo pral divize nou an moun ki pale fransè, yo pral divize nan moun ki rete andeyò, yo pral divize nan moun ki rete lavil, sètadi an moun ki wouj, an moun ki nwè, donk on va divize la nasyon ayisyen. Wi men pwoblèm, men pwoblèm nou gen an la. Donk nasyon ayisyen nan pa janm ka rive. Men pwoblèm nap fè fas la la, pwoblèm nap fè fas la la senatè li aktyèl. Yo te gentan divize nou deja, men jodi a pwoblèm nou an se, se, se, se la kriminalite ki an os. nan peyi an. Men jisteman. E fò l rezoud. Jisteman. E fò l rezoud. Jisteman. Pou nou rezoud. Lò w di y ap divize nou an. Pou nou rezoud nan peyi an. E Wendel. Fò nou fè se retou a nou menm. Fòk nou rekonèt ke nou sòm yn nasyon. Ke nou sòm yn pèpl. E ke jodi a nou pa kapab kite sa k ap fèt la fèt nan figi nou la. Se paske nou vin sanwont. Se paske nou vin san pidè, nou pa gen karaktè, nou pa gen nen ki fè ke nou asepte sa k ap fèt la. Jodi a la pa egzanp, lèz Ayisyen dan la totalite di pèp ta sipoze kanpe kòm en sèl òm pou di ke non, apre tou sa nou fè, nou zansèt nou fè, e ke moun fè nan peyi a, nou pa kab rive jodi a, nan lespas don fraksyon de segonn konsa, pou nou kite peyi a ap anseveli, jan l ap anseveli la a. Non men, la jodi a, Senatè. Paske jodi a, mwen panse, sa ki enpòtan, e sa ki enpòtan, e se vre, ke lè yon moun fè dezòd, se pou pini l. Men sepandan, eske se tout yon nasyon. c'est toute une nation, tout un peuple, pou démoraliser de cette manière-là? Je dis, il y a des moyens, parce que pendant tout ce temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de fabrique d'armes en Haïti, ça veut dire qu'on va amener une fabrique pour l'autre côté, et on va se chemer ou passer pour l'autre côté en Haïti. Donc il y a plusieurs moyens d'aider le peuple haïtien. Ou ke normalman nou rezout problem zara. Idantifye nèg ki ladan l sanksyone yo se t enpòtan men pa bliye ke n ap viv nan yon peyi kote ke se yon moman moun lonje dwèt sou moun se yon moman moun di nenpòt tenten sou moun e se si pafwa san prèv san anyen donk mwen menm m panse ke jodi an pou kwa G6 sur la nécessité du rassemblement du peuple haïtien pou yon solisyon pwòpreman ayisyen ak kesyon sa. Paske nou ka rezoud li. Nou ka rezoud pwoblèm sa jodi a. Se vre ke dans une certaine mesure on peut toujours avoir besoin de support teknik paske jodi a gen plizyè bagay gen Gen gen dronn, gen tout bagay kap fonksyone nan mond lan, kote ke w ka idantifye bandi kote yo chita nan kachèt, kote yo chita kap fè pèp la pase mizè, ou kapab rezoud pwoblèm lan. Ou kapab bezwen asistans teknik nan se sans. Sepandan, ojoudwi, kesyon an li pi grav. Li pi grav, sa k pi grav la se ke fòk Ayiti sòti nan sa l ye a. Kel tip de fòmasyon jodi a fò wè ke teyorikman peyi a an vann dendeng, les gens ne pensent plus, les gens ne reflechissent plus, les gens n'ont plus la capacité de reflechir sur quoi que ce soit. Ou pa wè pa egzanp chak maten yo di w y ap met yon nèg parèt avèk yon akò li di w li pral rezoud kriz. Men olye de tèjivèse de sèt manyè la, poukisa yo pa fè yon antant nasyonal e mete sou pye yon gouvèneman de sali piblik pou n rezoud pwoblèm sa a? E nou te lanse l apèn yon fwa deja. Yon tenan di pouvwa aktyèlman, paske lè w gen pouvwa a nan men w, w gen mayèt la nan men w, sètadi ke. vous avez la responsabilite du pays en main, responsabilité pays en amour. Alors aujourd'hui, je crois que le sacrifice est très simple. C'est de convoquer les Haïtiens, qui a une assise nationale sur cette question. Mmh. Donc là, cette question de gang qui prend le pays en nous, il faut qu'il y ait une assise nationale, qu'il y ait une décision. C'est pas question de dire que nous prenons chita, pour nous former au gouvernement, nous prendre des trois nègres, nous mettez. Le président Jovenel a été assassiné. Ça fait un an et demi. Et la situation s'est empirée. C'est-à-dire, il y a un creux, il y a un vide quelque part. Et c'est ça que nous devons chercher. Si nous aimons encore Haïti, si nous aimons encore le pays, si nous aimons encore notre peuple, Moi, je pense que j'ai parlé de de support technique et logistik. Mais je vois ça d'une manière plutôt bilatérale. C'est pour question de charrier moun traîner dans le pays encore. Nous avons fait cette expérience pendant près d'une trentaine d'années là. Kisa l bay? Yon bann timoun san papa ki lage. Mesye yo ansent timoun bò isit, ansent timoun bò lòt bò. Des milliards de dollars ont été dépensés soi-disant au nom d'Haïti qui pa rapporte rien. Aujourd'hui, s'il y a moyen d'avoir un accord bilatéral avèk yon peyi ami ki pe teknikman nou zede a rezoud se pwoblèm wi. Men charye dè jan vin monte desann nan peyi a ki pa p itil anyen e pandan se tan kon a pa vrèman dè zòm e dè fanm deside a chanje vizaj peyi sa a. Paske sa nou bezwen jodi a se vizaj peyi a nou bezwen chanje. Sa vle di nou bezwen ke Ayisyen yo konprann ke peyi a se pou yo li ye, se yo menm ki pou jere l yon fason pou tout pitit yo viv byen ladan l. Donk fòk efò sa fèt. Sa vle di ke mwen menm m pa panse ke se yon bagay k ap rapòte peyi a anyen. Si loni ta debake menm jan l te fè avèk bagay minista l, ministi, ministo yo, m pa konnen, sa pa p itil peyi anyen. Men pa kont, si Ayiti jodi a, ki a ede pa mal de nasyon nan lemonn, dabò a gaye lè endepandans, si ojoudwi on è an difikilte, la mafya entènasyonal nou mè an difikilte, Donk ya mwayen de fè apèl a un peyi ami ki teknikman pe nous ede, pa pou veni s'installer en Haiti epi chanje moun, swa dizan chanje moun a goch, chanje moun a dwat, ki pa pral itil peyi anyen. Se pou sa ke je di ke les Haitiens doivent d'abord se mettre ensemble, les Haitiens doivent d'abord comprendre ke yo gon peyi pou yo sove, yo gon peyi pou yo sove la a, yo gon pèp pou akonpaye e ke fò yo sispann, eskize m ekspresyon an, ranse jan y ap fè l la chak jou. Moun al chita nan yon otèl epi l soti l di w, men, men, men, men sòti de kriz. Men la kriz, elle est profonde. La kriz se nan matris peyi a li ye. sa vle dir ke les haïsè ne se sent pou responsable yo pa patriote les haïsè ne sèm plu C'est ça que nous avons besoin de mettre sur pied aujourd'hui. Mm-hmm. Un gouvernement fraternel. Mm-hmm. Un gouvernement haïtien. Oui, mais c'est comme si son miracle, où obtient-il la, sénateur? Je n'attends pas de miracle. An 1803, si nou tap pale, ou te gen radyo Metwopòl, nou tap pale, ou te ka di menm bagay la, se mirak nap tann wi. Men nou avon fè fè mirak. Non, te gon koz. Non men te gon koz, te gon pèp ini dèyè yon bagay ki se kase chèn esklavaj la, nou tap goumen kont li, men jodi an la, chak moun gen enterè pa, se enterè pa yo yap defann wi. Yo pa chak moun. Eben, se jisteman ti gwoup sa a, ou menm, mwen menm, lòt la, nou twa, kat, senk, sis la yo, se cet appel que je lance à ces gens là pour leur dire que l'heure est venue, le moment est arrivé, nou pa kab desann pi ba ankò, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Mwen pale wi, mwen pale wi, map tande w wi senatè, nap tande w wi. Senatè Riché, m gen lenpresyon senatè. Sa ke jou di je ve di, ke lè zayisyen pèd lè tan, chita chak maten, à proposer encore à gauche, un à droite. C'est le sacrifice ultime qu'il faut faire. C'est-à-dire, nous asseoir sincèrement, comme disait le professeur Maniga. Il manque de sincérité chez le peuple haïtien aujourd'hui. nous devons faire preuve de sincérité, d'honnêteté, D'amour envers notre pays et notre peuple. C'est ça qu'il faut faire. Alors moi je veux dire que c'est vrai. En parlant comme ça, vous dites que faut qu'on mire à tout la fête, mais aïssez un café miracle à l'île même. Non, mais lèmzou miracle, c'est parce que, bon, c'est vrai que, autant des paroles, ça va plus que moins, parce qu'on gagne des trois années en plus, moins un sénateur. Mais n'ap d'accord... Ke chita ansanm, rasanbleman, dyalòg nasyonal, konferans nasyonal, nou gen lontan n ap tande pawòl sa yo, e poukisa l pa janm fèt? Paske, fòk desant ozanfè la te fèt. Paske yo kondui nou nan sèt desant ozanfè. E jodi a la, Ayisyen an li menm ankò vin ap patisipe a pwòp desant ozanfè li, E byen, m panse ke a un sèten moman done de la vi d'un pèp, il fo ki yè dè jan, se pa pran monte barikad a goch ap fè grimas, monte desann, fè pèp la ap fè tenten, fè l fè grimas, mete barikad a goch, mete barikad a dwat, kraze peyi, pandan se tan gang ap fonksyone, pale chak fwa yo mete barikad yo, se gang yo k ap miltipliye, se bann bagay sa yo ki fèt, ki fè, il fo stope tout sèt betiz e mèt sou pye yon gouvèneman. Ayisyen! J'ai bien dit Ayisyen! Moun kap pran peyi a an men! Pou nou di an fini avèk dezòd sa yo! On peut! Si on veut! Men m panse ke fòk nou fè l. E jodi a tou, olye ke pa egzanp, se pa leson ke m ap bay, m ap bay radyo a, men jodi a m panse tou, Medya a se travay de rasanbleman, se pa de kritike sèlman, rete kritike, pale moun mal, se pa sa! Ifo ankouraje, ifo konstwi kèlke choz de nouvo. Fòk nou ankouraje moun yo. Gade pa egzanp jodi a la. Ou konprann? Gang ap miltipliye nan tout kote nan peyi a. Men, kote yo jwenn tout sipò sa yo? Men, èske ou pa reyalize, Senatè Riché, èske ou pa reyalize. Se pa sèlman de twa grenn Ayisyen nan de yo di ki konn bay nèg yo zam. Men non! Zam nan soti nan lanmè, l soti sou lòt bò fwontyè, l soti toupatou. Si efektivman, yn koperasyon devrait se faire Gade koman on a asasine des citoyens. Se pa la pèn de les site. Men jodi a la on pè stope se jan de brigandaj. E pandan se tan osi, il fo ke les ayisyen rekonès ke nou pa ka fè tout la jounen pou se tyoul nap fè. Fok jodi a la nou pran desten nou an men. Tout moun konn fè erè, tout pèp fè erè. Nous avons fait l'erreur en 1804 nou fin pran peyi a olye nou konstwi yon eta nasyon nou chita nap banbile bagay yo chape nan men nou ebyen jodi a la mentnan. Nou touye Dessalines tou fò w di sa. Ebyen se ske je di salin tou, fok di sa. Mais ça nous fait nous assassiner pays y a hmm. Et chaque fois qu'il y a des citoyens Qui essayent d'émerger Dans le sens de construire Quelque chose de durable Dans ce pays Nous assassiner hmm. Alors à ce moment là moi j'ai dit que Aujourd'hui l'heure est plutôt Au développement De cette prise de conscience nécessaire hmm. Pas toi riche Mwen. Senatè. Li di pran konsyans. Yo santi ke nòmalman se yon pèp yo ye, ke yo pa ka kontinye viv, ou konprann, an fann bendeng jan y ap fè l la. Senatè. Jodi a nou pa yon peyi, nou pa yon pèp, nou se yon kote. Nou se yon bann woy woy. Pesonn pa respekte nou. Men èske nou kapab pote wont sa a nan do nou tout kote n pase? Ou te di. Ou te di. Rapele loske yon fwa pou tout. Fok ayisyen yo di non. Ou te di tout alè a ke kriz lan li pwofond. Men eske ou panse ke gon kote nou prale loske nan sosyete a menm ti moun pa kapab al lekol. Eske senatè Riché eske nou reflechi a ki sosyete nou pral genyen? Nan dizan, nan kenzan, lòske tout timoun, paran ki gen mwayen voye pitit yo al etidye aletranje, rès lan, pou n pa di majorite a, se difisilman yo y ap pran chemen pou y al lekòl. E yon ane skolè redui a twa kat, twa ou kat mwa lekòl sèlman, ou ankò a kèlke semèn. Nou di l deja. Sètadi ke sitiyasyon sa a li vin entenab, nou pa kab kontinye ladan l. Se pou sa ke ojoudwi le kri dwa tèt on kri nasyonal, sètadi ke Radyo Metwopòl, Radyo Kiskeya, Radyo e, e, Caraïbes, en fait, toutes les stations de radio, toutes les institutions, les églises, tout le monde supposé, je dis là, c'est le discours à la mode, le discours au rassemblement, le discours à la construction de quelque chose de durable. C'est-à-dire, nous devons arrêter tout ça et positionner-nous pou nou avanse nou lout direksyon. Sa tout un pèp peut le faire si nou deside fè l. Men m panse ke m p ap ankouraje moun jodi a pou m di ke wi e e se an n chanje gouvènman, an n fè sesi, an n fè, non! Se pa chanjman de kwakseswa. Se t yn priz de desizyon nasyonal. Les haitien deside qu'à partir d'aujourd'hui, voici la ligne à suivre. C'est ça qu'il faut faire. Voici la ligne, voici la direction. Et si chemin faisant, nous devons faire appel à des amis étrangers pour nous supporter dans tel, tel type de domaine, on le fera. Mais les Haïtiens doivent d'abord se positionner Fas o peyi. Fas o pèp ayisyen. Se pa le kontrè ki ap fèt la. Se pa, e pa blan kap reflechi pou nou. Wi, blan ap reflechi pou kesyon pa l. Men jodi a la, Rendel, ou wè pa egzanp, si Metropole pran 5 minit chak jou pou l lanse yon apèl, Dè zòm e dè fam ki gen konsyans ke nous avons tout rate. Nou rate notre indépendance, nou rate la construction de l'Etat nation. Jodi a la si gen de twa grenn moun nan peyi a, ann sispann fè mètdam. Ann nou gade peyi a, ann nou gade pèp la, se pèp ki dan dizan, nan senkan ankò, Se pral yon pèp de vwayou si nou pa fè anyen. Nou sonje m t ap di sa depi, sa fè yon dizèn dane ke je dizè sa, qu'il fallait faire quelque chose. Rien n'a été fait. Men kote nou ye jodi a. 60 pou san teritwa kapital la okipe pa de gang. De zòm ekstrèmman danjre, bandi, prèt a tiye. Eske n ap kite sa fèt? Jodi a la a, paske gang nan panko rive nan ti kwen bò lakay li, nèg la se sanwont lè l ap pale pou l di w, Oh, bò lakay la trankil wi. Sa vle di, oken, oken espri deta, nasyon, de pèp pa rann li kont ke le pèp est en train de souffrir, le pèp est en train de gémir, le pèp est en train de finir. Li pa wè sa. Se pour ça que moi je dis emisyon sa quand tu m'as demandé de si je pouvais si je devais parler de m ta byen renmen se yon apèl nan me lanse eske ayisyen yo jodia nèg montana yo nèg penn yo nèg bò isit bò lòt bò m pa byen pale de bagay ti konpè e figi won an non men m ap pale de moun kèlkeswa moun serye de twa moun serye ki egziste ankò nan peyi a eske yo pa wont Pou yo wè ke peyi a pa kab kontinye fonksyone konsa.